Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm nap salye chak grenn moun ki ap tande chanèl sila kap gadel tou nan peyi dayiti kou aletranje nou espere ke nou pral pase yon trè bon moman an konpayi nou paske nou konnen chanèl sila se enfo 24 èr sur 24 7 jou sur 7. Alò nan kad emisyon sila fò n di ke gen anpil dosye ki konsène arestasyon lapolis fè eske se bon grenn eske se move grenn ben se a lapolis li menm pou li kapab detèmine kiyès ki bon kiyès ki move nan kad arestasyon sa yo paske se pa toujou chak moun lapolis arete ou ta kapab di se bandi se move grenn paske lapolis ka fè flay tou nan sa n ta kapab rele operasyon. Genyen yon sitwayen ke nou te pale de li yè, la polis arete li, m kwè se nan blòk Mirbalè a, sitwayen sa li menm, ebyen li lage nan kesyon brakaj, asasina, anlèvman, li konn ap feraye o nivo de Tabar e Kwadeboukè. Ebyen, sitwayen sa li menm, li pase o zave, Lapolis poze l kesyon e li reponn, An n tande e gade alafwa. Wi, alò ou di ou rele? Lorenski Senjan. Dakò Senjan. Ou di laj ou se? Epi ou menm se moun? E Laplèn? Laplèn. Ok, alò sa w vin fè bò isit la? Bon, manman m te abite Laskawobas, epi te gen yon difikilte kòmsi ki te pase. Sa bay la te ye? Batay ki te ap fèt Laplèn nan, antre de kan gwoup ame ki t ap goumen. Se konsa pat bon pou manman m epi manman m te deside vin viv Laskawobas avèk bòpè mwen epi m gen madanm mwen tou nou pat ka Eseye ban nou tout verite pase nou gen enfòmasyon dakò pa ban manti Non nou pa nan manti chèf la Ok Epi madanm mwen vin an deplasman tou li vin viv avèk manman m Laskawobas Tout ayisyen m ap gade la se pou ou yo ye Wi tout sa yo pou mwen wi. Eske ou sur telefòn sa yo se telefòn ki soti nan men moun serye oubyen se moun ki konn ap fè brakaj, moun ki konn enplike nan tout kalite zak de zak daprè ou menm? Bon, anfèt, m pa ka di li moun serye paske m panse si yon moun serye kòmsi li gen yon telefòn Android. Telefòn nan li bezwen resèt li m panse si telefòn nan telefòn enpòtan lil bon pou lil bezwen poutèt ayiti an ba wè ki fèl chwazi vann nou. Lè ou achte l, si tout fwa te gen yon defisi, te gen yon pèt, te gen yon moun ki mouri, telefòn sa vin retwouve nan men ou, kisa ou panse ou pral di? M pa gen anyen m ka reponn avèk lajistis Jan Tòm. Ok. Ou pa met nan tèt ou gen telefòn konsa ki te nan men moun, sòt moun ki viktim pa kidnaping, anlèvman, asasinè etc. M di sa chef mwen. Mwen di l m responsab. Wi men eske pa gen telefòn nan sa yo la ki soti nan men moun ki viktim de jan de ka sa yo konsa deja? Wi gen youn la m kwè ki. Gen youn la an ale. Gen youn m kwè ki gen youn dam ki te rele yo te rele sou li epi dam nan di yo te fouye li ti tanyen. Ok. Yo fouye li nan zòn ti tanyen. Mwen se youn dam mwen konnen ni anpè mwen konnen l ni anpenti. Sof ke lè telefòn nan vin vann mwen an, moun ki vin vann mwen telefòn nan son yon eleman ki son yon moto. Ok. Misye vini, li vin a 3 telefòn. Li vin a 3 telefòn, m di, vire tounen wap ede vin vann telefòn la. Ou pa janm konn si pou gon telefòn, ou pa janm konn kòd yo. Kounye a misye di, gen yon moun konn kòd li, epi li banm kòd li. Se mwen menm ankò, chèf la poze m kesyon, li di m, Ou pa konn kòd telefòn sa yo? M di, o, bon telefòn la m konn kòd li. Epi m annik ba l kòd telefòn nan. Men m pa gen okenn relasyon kòmsi m konn nan brake moun. Ki relasyon ou genyen avèk nèg Ti Tanyen, nèg e Ti Tanyen, nèg Kadaran, nèg Kwadèboukè, nan tout gang yo nèt? Di nou ki relasyon ou genyen avèk yo. M pa gen okenn relasyon. E aprè rechèch si nou jwenn ou gen yon bon relasyon avèk yo. Fè m tout sa k posib. Non ou konnen donk nou pa lanati. Se lanati k ap fè tout bagay. Ap gwoze nan syèl la nan sikonstans. Ok. E wi, ban nou verite. E lajan sa yo, kòman sa ye? Bon, kòb sa, sa son ke mwen te touche. Mele avèk kòb biznis mwen. E apre e kòm si li te plis, men e kòm si nan ti sak te gen fèt, kòm si manmi m te pran ladan l pou l achte chabon, pou l te ka revann. Dam nan pran ankò ladan l tou. pou li achte gazeuse pou te ka vann bagay glase epi ankò tou mwen menm tou te gon nèg ki te gon ti dèl pou dezyèm men mwen achtel poum te ka tou fè ti manje pandan ou la si gen moun ki konnen ou arete yo kouri e moun ki ta viktim de ou ta vin avèk plent di men sa ou te fè men sa yo konn wè wap fè. M pa gen pwoblèm a youn nan sa. Ou pa gen pwoblèm ak sa. M pa gen pwoblèm a youn nan sa. Dakò. Ok. Ou prè pou kolabore avèk lajistis e lapolis? Tout lajistis. M pa gen pwoblèm avèk yo. Daprè ou menm, travay sa wap fè la a, Nan achte, vann, dekòde, kòde, èske sa pa enterese lòt moun pou rantre nan plis zak malonèt, pèmèt ke moun viktim fas a ou menm ki ap fasilite yo? Bon, m konsidere ke sa m ap fè a se pa yon bon travay. M konsyan ke l pa yon bon travay. Mèsi. Men parapò, lòske ou se jèn, ou pa vle enplike nan yon ta de zak malonèt, ou vin sòti wont devan fanmi ou, se konsa kòmsi Mwen kòm si m ka fè 50 goud pou m itil tèt mwen epi pou m itil manman m tou kòm manman m son moun ki enfim epi yon timoun mwen genyen tou ke manman l mouri se konsa lavi an pèmèt mwen m ka fè 50 goud ke m fè l men m konsyan ke sa m ap fè a li pa yon bòn chwa. Mèsi anpil. 2 endividi yon zam lapolis rekipere nan kad yon operasyon ki fèt jedi 12 janvye 2023 nan Lil Avwadis ak Lizon. Nan sans sa a, genyen. Aristide Jean Romain, ki fèt nan dat 23 out 1974 nan Vallière, epi Alexandre Jean Kendy, ki fèt 15 fevriye 1988 nan Pòtoprens, jwenn arestasyon yo pou detansyon ilegal zam afe. Yo sispèk yo nan asasina polisye prezime Wilson, ajan de 22 zyèm pwomosyon ki afekte nan Brigad Entèvansyon Motorize, bim, Zam polisye a mak Taurus nimewo seri an se TFX-46904. Li gen yon chajè ki gen 7 kartouch yo jwenn an posesyon yo. Poukò li la, mesye sa yo plase an gadavi pou suit ankèt la. N ap raple ke Polisye prezime Wilson te mouri. Se bandi lourdement arme ki te touye li sou wout nasyonal nimewo 3 nan nivo zòn stasyon sab la. Se te 17 novanm 2022. Lapolis entèpele yon sèten de Fleurival Mendy alyas Wendy. Li gen 27 lane, orijinè komin Grand Saline nan departeman de Lartibonit. Endividi sa a te gen pou tach al achte minisyon. pou gang yo nan komin sila. Nan kad entèpelasyon ni nan Sen Mak, Mendy te abò yon ti anbakasyon a destinasyon Grand Salin. Fleurival Mendy, li se manm gang ki dirije pa Wilford ensi koni pou Kwelyela, li nan gadavi an atandan swit jidisyè yo. Genyen kòdinasyon près relasyon piblik lapolis nasyonal atravè ekip odyovizyèl li ki prezante bay piblik la yon repòtaj sou arestasyon yon endividi lapolis pran nan bon repo pou konplisite l nan dosye kidnaping. An nou swiv. Jolikè Romain alyas Koukou, 56 an, gen 7 pitit. Li rete Lilavwa 1 depi plizyè lane. Kòm aktivite li konn abitye fè se koupe pyebwa pou moun epi Gade bèt tankou bèf. Lapolis Bon Repo pral arete l pandan mwad oktòb la pou konplisite l nan dosye kidnaping. Wòl li nan gang lan se bay espas pou yo sere otaj epi veye yo. Poutan, kay pa pou li non. Kay kraze sa e pa w li ye? Non. Kòman ou fè vin rete la menm? Nan 12 janvye. Non, 12 janvye te kraze li. Mèt yon frè m li te reskonsab li, frè m a vin mouri, m tou ret ladan l. Koman rele. Youn rele koko e konsa l ba tèt li pase mwen m pa konnen youn rele koko youn rele jonel yo konn pase laka laka la paske jonel jèn m pa konn siyati l non e nèg sa yo pap fin ba w afè yo pase nèg sa yo fè m fè yon parèy difisil m gade vye bèf mwen nèg yo pran tout. Ou bay pitit fi? M t ansanm a chèf yo, li rele m sou telefòn. Kès ki rele w la? E Pitè. Pandan l rele m lan, men m chonje nan aswè li te pase lakay la. Lè l pase, mwen menm m te gentan kouche. Li di m li pral Renavil. Pandan l di m li pral Renavil, mwen m pa konn afè li. Lè m vin tande yo kidnape madan Wousou. Pandan yo kidnape li vin rele mwen, m di l, a! Chèf la menm ap pran kou lan e pou moun, m p ap pran kou pou moun non. De moun sa yo gen soupson kòm moun ki konn achte oubyen fè manje pou otaj yo. Lapolis ap chache yo tankou chen fou pou mete yo tou anba kòd. Gen avi rechèch ki lanse kont Peter ensi koni, Jonel Jèn ak Chaloten Ladousè alyas Aki Koko. Aki Koko a se yon moun lapolis te deja arete pandan 2 fwa deja pou detansyon ilegal zam, tantativ asasina, vòl ak kadejak.